Fanm ak gason katye popilè yo, manm Fòs Revolisyonè Jenèv an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, fanm. depi papa nasyon an, Jean Jacques Dessalines, te asasinen. Zak sila se yon zak trajik, yon zak senbolik nan listwa peyi Dayiti, ki, depi plis pase 200 zan, kontinye kreye tout kalite latwoublay, tout kalite divizyon nan mitan nou, kòm premye pèp ki te make listwa limanite ak kreye lespwa pou tout lòt esklav te rive jwenn chemen libète. Kiyès Janjak Desalin te ye? Janjak Desalin te fèt 20 septanm 1758. Jean-Jacques Dessalines te fèt 20 septanm 1758 nan yon abitasyon ki rele Pye Kay nan Gran Rivyè di Nò. Li te gen plizyè frè ak sè. Li te marye ak Marie Claire Heureuse Félicité nan pawas Sainte Rose de Lima nan Leyogàn. Sòti nan lane 1800. Rive 1806, li te genyen anviwon dizuit pitit, pami yo Fostin Soulouk. Janjak Desalin se te yon nèg ki te renmen moun. Se poutèt sa, li t ap batay pou libere frè ak sè li yo nan esklavaj. Pi gwo misyon li se te libere Sendomeng nan men kolon fransè yo. yon deklarasyon ta pral kenbe yon deklarasyon li ta pral kenbe lè l ta pral pran lapawòl devan pèp la nan Gonayiv premye janvye 1804. Jean Jacques Dessalines se te. Pandan tout tan revolisyon an, Desalin te lyetnan jeneral nan sèvis Tousen Louvèti. Li mennen anpil batay kont kolon fransè yo, tankou batay Crête-à-Pierrot an mas 1802, kote li deklare sòlda li yo ke tout sa li vle. Rete esklav sòti nan fò a. Ke tout sa ki vle mouri lib kanpe bò kote m. Nan mwa jwen 1802, Desalin vin moun k ap mennen revolisyon an apre trayizon ak kapti Tousen Louvèti. Li te lanse yon gwo rezistans kont jeneral Neklè, answit kont jeneral Wochanbo. jis li vin genyen batay Vètyè a 18 novanm 1803. Premye janvye 1804, yon gwo seremoni nan Gonayiv Premye janvye 1804, yon gwo seremoni nan Gonayiv, Desalin pwoklame endepandans peyi Dayiti epi. Li pwoklame tèt li Gouvènè Jeneral pou lavi. De lane apre pwoklamasyon endepandans peyi a, 17 oktòb 1806, nan Pon-Wouj, yo asasine papa nasyon an, paske li t ap batay pou yon politik ki chita sou jistis sosyal pou nasyonalize tè yo, pou verifye tout tit pwopriyete yo, pou kontwole tout komès ki t ap sòti peyi deyò peyi a, pou kontwole kesyon tè anndan peyi a, pou n site sa yo sèlman. Konplo pou asasine Papa Nasyon an. Se yon konplo Se yon konplo kap kontinye kont tout prezidan ki deside batay pou byennèt moun kap viv sou bout tè sa a. Tout prezidan ki deside batay pou richès peyi a repati ak pitit peyi a. 17 oktòb 1806, yo asasine papa nasyon an Jean Jacques Dessalines. 10 janvye 1870, yo arete, jije epi touye prezidan Sylvain Salnave. 8 out 1912, yo sote Palè Nasyonal, yo touye prezidan Cincinnati Leconte ak plizyè manm nan fanmi l e plizyè sòlda. 27 jiyè 1915, yo koupe tèt prezidan Vilbrun. Triyonp zam. Jis yo touye l epi trennen kadav li nan lari. 7 jiyè 2021, yo bat prezidan Jovenel epi yo asasinen l nan chanm lakay li. Batay pou byennèt pèp ayisyen an dwe kontinye ak tout moun. Batay pou byennèt pèp ayisyen an dwe kontinye ak tout moun nan katye popilè yo, ak tout peyizan, ak tout etidyan, ak tout ti machann, ak tout elèv lekòl. ak tout òganizasyon sosyal ki pa mare nan pye tab okenn boujwa k ap toupizi pèp la. Yo tout dwe leve kanpe, fè yon sèl pou n mennen batay pou libere peyi a anba men asasen sa yo, ki depi plis pase 300 zan kenbe tout richès peyi a nan men yo. Jounen jodi a, nan okazyon 215 lane lanmò papa nasyon an, 3 mwa 9 jou apre asasina Prezidan Jovenel Moïse, nou deside. pale ak pèp la yon lòt fwa ankò pou nou di yo nou konnen batay n ap mennen an pa fasil e ni konprann ak ni pou rive ateri li, men li pa diferan de batay papa Desalin t ap mennen pou tout richès peyi a pataje ak pitit peyi a. Nou konnen. Batay nap mennen an se yon batay ki kreye anpil enmi paske nou deside batay pou klas ki pòv yo. Nou konnen batay nap mennen an pa nan enterè klas boujwa a paske se yo ki gen monopòl ekonomik ak politik peyi a depi plis pase 200 zan. Nou konnen batay nap mennen an pa nan enterè pouvwa Ariel Henry a ak tout lòt politisyen kap goumen pou enterè pa yo, zanmi yo ak fanmi yo. Nou konnen batay nap mennen an gen yon baz ideyolojik. Nou konnen batay nap mennen an se yon gwo batay pou tout moun ki pa gen aksè pou manje, dòmi, ale lopital, ale lekòl, travay, fè biznis pou moun gen aksè ak kouran, ak dlo elatriye. Depi aprè asasina Prezidan Jovenel Moïse, anpil kout mal taye ap fèt pou anpeche bon jan limyè tabli sou zak sila. Nou pran nòt sou tout deklarasyon Premye Minis Ariel Henry fè nan kad dosye lanmò Prezidan Jovenel Moïse la. Nou pran nòt sou tout aksyon jij enstriksyon Garry Orélien ap poze nan kad dosye sa a. Nou pran nòt sou tout òganizasyon dwa moun k ap itilize lanmò Prezidan an pou mennen batay politik yo. Nou pran nòt tou. sou silans ak pozisyon politik anpil jounalis, direktè opinyon ki tap byen mennen nan pouvwa Jovenel Moïse la. Nou rete soude ak pozisyon nou pou Prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis, nou rete. Pou arete epi kondane tout moun, kèlkeswa nan kategori ke li te ye a, ak zak asasina sa. N ap fini pou nou di, nou bese nou byen ba douvan tout moun ki kwè nan batay n ap mennen an, douvan tout moun nan katye popilè yo, douvan tout konpatriyòt nou yo nan dyaspora, douvan tout gwoup. ki deside kanpe avèk nou epi akonpaye nou nan tout sa nap fè. Batay la pap kanpe, wout Ay e viv Ayiti libète ou lanmò. Batay sa nap mennen jodi a la, m vle nou pran san nou, m vle nou ouvri zòrèy nou pou nou tande e ke sa m pral eksplike nou la. E jodi a nou rive nan yon kafou kote ke y ap chache detwi nou menm ki fè pati de fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e alye manyen youn manyen tout, kote ke yo mete de etikèt gang sou nou. Mwen vle nou fè diferans ant yon gwoup ame. e gang ame. Fòs revolisyonè Jenè Fanfanmi e alye manyen youn manyen tout, se yon se yon gwoup ame ke l ye. Konbyen moun ki nan katye Jenèf yo ke moun pou l fè kadejak sou yo? Eske nan katye Jenèf yo yo ka fè kadejak sou yo? Jodi a men nou devan yon pakèt jounalis. Depi nan yon nan katye Jenèf yo, Nou te wè ou moun yo te kidnape finn ti sa la map tann pale nan non jenèf la. Wi se la vi. Nou dil e nou repetel fòs revolisyonè jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout nou pa nan kidnaping nou pap janm nan kidnaping paske pa gen peyi ki kapab devlope ak moun kap kidnape moun jodi a mwen vle nou konnen se 5 ou 100 moun ki gen 85 pousan jiska 95 pousan richès peyi a nan men yo, se moun sa yo ki fè nou nou kwè ke se gang nou ye. Tandi ke nan katye kote n ap viv yo nou pa gen anyen. Konbyen moun ki gen bon jan dlo pou yo bwè lakay yo la? Konbyen moun ki gen bon kay pou nou rete? Konbyen moun la pitit yo gen tan al lekòl? Konbyen nan nou la lè nou malad nou gen aksè pou n al lopital? Konbyen nan nou la k ap travay? Jodi a, fòs revolisyonè Jènès Anfami e alye, manyen youn manyen tout, n ap ouvè je nou pou n di nou ke se pa Bondye k mete nou nan mizè sa. Bondye se yon Bondye lanmou l ye. Pa okipe okenn moun k ap fè nou kwè se Bondye k mete nou kote nou ye la. Moun ki mete nou kote nou ye la, Se yon ti gwoup moun ki sot nan peyi yo ak yon sèl sandal, ak yon valiz sou do yo. Nou menm kòm moun ospitalye, nou resevwa yo tankou moun. Moun sa yo se yo n ap rele siwo libanè a. Se yo jodi a ki gen tèminal bare. Se yo jodi a ki gen dwàn yo. Se yo jodi a ki gen pò yo. Se yo k ap antre diri e yo k ap antre sik. Se moun sa yo ki mete nou nan mizè sa nou ye jodi a la. Pou moun sa yo mete nou nan mizè sa, se pa yo menm pou kont yo gann vini ki pran richès peyi a k mete nou nan mizè. Se moun sa yo k met prezidan, se yo k met senatè, se yo k met depite, e yo k met majistra, se yo k met direktè jeneral e yo k met minis, se moun sa yo k kontwole leta a. Kounye a menm. Leta bay moun sa yo tout kalite avantaj ki genyen, an retou kisa moun sa yo fè, e ke yo pa peye taks, yo nan kontrebann, yo gen franchiz dwanyè, enpi kisa yo fè, yap toupizi nou nan misè sa. Jodi a, mwen se pitit yon machann manje ki fèt la nan ri Senmaten, kal grandi, Andan Real Basis. Ki enterè m ta genyen pou m tire nou? Gade nou, gade m n ap wè si nou pa sanble avè m. Gade nou, gade m n ap wè ki diferans ki genyen. Jodi a moman an rive pou nou met tèt nou avè m, avèk fòs revolisyonè Jenè Fanfan m e alye manyen nou manyen tout pou n goumen kont moun sa yo. Pa gen revolisyon fèt san san. Pa gen revolisyon fèt san moun mouri, pa gen revolisyon fèt san ti pe pa leve. Fidel Castro est un avocat. Pa okipe moun kap di w nèg Genève ki gen zam se bandi. Fidel Castro est un avocat. Chavez se te yon gran jeneral nan lame. Tout moun sa yo. Yo pran zam pou yo goumen kont yon sistèm. Jodi a, nou menm nan fòs revolisyonè Jèn Atòfanmi e Alye, nou pran zam pou n goumen kont sistèm santi sistèm nou anplis la. Nou pa pran zam pou n detwi ti malere, malerèz ki sòti nan menm kouch sosyal avè nou. Ankò yon fwa, pa okipe moun k ap di nou se bandi, pa okipe moun k ap di nou se gang. Mwen konnen nou nan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil, mwen konnen bagay yo pa dous pou nou. M p ap kenbe nou anpil. Rete tann modèl pèp nan vin mache lè nou grangou nou ka fè lari pou nal chache manje vin manje mèsi. Pou nou sispann dòmi menm kote ak kochon manman moman an rive jodia pou nou pran desten peyi a an men ankò yon fwa pran yon ti pasyans nap enjoy nou la jiskaske gou moun sa yo rive.